Zanmi fanatik, konpatriyòt TV lakay Haïti-point-com yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout. Jodi an se dimanch. 15 janvye 2022 se kanal paula ki antre lakay ou avèk yon nouvèl videyo avan menm nou antre pi lwen avan menm nou baw tout detay yo nap pwofite letan pou nou di mèsi ak tout zanmi nou yo tout nouvo abòne ak ansyen abòne nou yo nou di mèsi ak tout moun an jeneral e nap mandew envite yon fanmiw zanmiw konpatriyòt ou yon pwòch ou e kèlkeswa moun li ye a ebyen E envite yo vin abòne avèk TV lakay Haïti.com nou bezwen rive 100 mil abòne e nou konte sou sipò chak grenn sitwayen sitwayèn ki yo menm abitye vizite kanal sa e gen de moun tou ki pa janm abòne men ki souvan gade videyo TV lakay. yo ebyen nap mande w guys se mwayen pou w sipòte nou abòne avèk nou ede nou pataje video yo sitou nan yon gwoup whatsapp oubyen facebook lèw fè sa ou fè ti kè nou bat fò gwo nouvèl nou pote pou ou mèdam se mèsye ebyen gwo dimanch 15 janvye a lapolis bale wouze anviwon 4 bandi mòtèlman blese Deris Jocelin Joseph Jimmy Noël Richie Dieujuste Victor ebyen 4 endividi sa yo ki tap bay anpil pwoblèm nan peyi a ebyen lapolis ki yo menm mòtèlman blese 4 endividi sa yo pou kouwè nap pale la a nou genyen lapè anba men nèg sa yo paske yo pa vivan ankò lapolis retire move grenn sa yo nan mitan nou medam se mesye nou pral envite ou an gen detay. Genyen tou Prophète Berger nou te bay enfòmasyon sa yè swa ki li menm anba kòd e lapolis ta kwaze Prophète la ki li menm ap sòti nan Vilaj de Dye kay Izo Elèn konnen e Elèn te wè tou videyo ansanm avèk Ti Lapli Prophète la te gen gwo zam nan menl nou pral envitew wè foto sa gwo zam te nan men Prophète la kotel te ansanm ak Ti Lapli Ebyen medam e mesye la polis yo menm pataje ti bout video sa kote pwofèt bèje, kote pwofèt la te ansanm avèk chèf gang ti lapli nou konnen kap dirije gran ravin epi aprè yon deklarasyon ke pwofèt bèje te fè kote l te fè konnen si komisè gouvènman pòtoprens lan mèt jak lafontan pa mete pastè amèl laflè anba kòd li menm lap arete Komisè Jacques Lafontant ebyen deklarasyon sa yo jodi a la a ki bay arestasyon Prophète Berger avèk tou yo kwaze l ap sòti nan vilaj de Dye Prophète la ta nan kidnapin e se repwòch sa yo ke otorite yo fè Prophète la yo fè konnen misye patisipe nan anpil ka kidnapin ki fèt nan rejyon metwopolitèn nan Medam e mesye nou pral envite w gen detay dosye Senatè Youri Latortue. Ou kwè nap pale la a sanksyon yo rèd rèd rèd gen ansyen senatè tou Hervé Fourcand avèk Rony Celestin ebyen nèg sa yo la nan gwo pwoblèm paske DEA pa lontan antre vin mare Rony Celestin Youri Latortue genyen tou ansyen depite Delma a Men m pap jis di anyen ki avanse jis tout moun wè ma pwofèt la la anprann se tou. Ok anben sa e profèt bèje nan vèk ti lapi nan gravin ke bondye beni w ok. Dènye aktyalite a o nivo de peyi dayiti ebyen nou prale dirèkteman pou n di ke nou ap prale dimi dirèkteman o nivo de depatman e la. Latibonit kote ke nou konnen genyen lapolis nan zòn Lyankou ki yo menm ki fè sa nou ta rele operasyon. Ebyen operasyon yo kote ke nou konnen ke bandi savyen yo ki yo menm yo sanse ta opere ebyen lapolis arive mete lapat anba men kèk nan gwo bandi sa yo. te sanse ap simen laterè ebyen nap di ke direksyon depatmantal lapolis depatman latibonit ebyen gen 3 prezime bandi ki arete apre enkisyon ebyen e gang gran grif nan zòn lyankou ebyen nap di ke o nivo de zòn lyankou e nou sonje ke nou te pale de bandi ki tap tire bandi yo. Yo te kenbe moun an otaj, yo fè anpil sware nan jedi pou rive vandredi, yo tire, yo fè anpil dezòd, enben lapolis li menm, enben yo arive arete Gustave Harold, misye rele Bòs Joel, epi yo arete Jacques Féquière, Jacques Féquière ke n ap gade la, enben gen anpil moun ki konnen misye, misye gen yon ti non rele Limyè Wouj. Siden Jacques Séquière sa a, se yon moun ki te fè pati de gwoup e baz Bale Wouze nan Sen Mak. Nou raple nou, e Bale Wouze e nan Sen Mak, ebyen jan ke n'ap gade mesye a la ki gen bab blanch li, e kote ke n'ap swiv misye la, ebyen se li menm ki rele Séquière, ebyen misye e li e te youn nan moun ki te E nan baz Vale Roze, Lavalas, kote ke mesye sa yo te tchwe anpil moun o nivo de Sen Mak. E misye gen ti non tou ki rele Limyè Wouj, ebyen yo entèpele yo nan Lyankou, ebyen vandredi ki 13 janvye 2023. Ebyen pandan operasyon konjwent ki mennen pa udmo e Sen Mak ansanm avèk mesye yo nan Gonayiv. Ebyen prezime bandi sa yo ki yo menm yo idantifye pa sèvis depatmantal de ransèyman, Ebyen kòm etan manb du rezo e de gang savyen komin an aple gran grif ebyen pa ayè genyen e Fleurival Mendy ebyen alyas Widy ebyen misye li menm tou li se manb gang grand saline e yo e te arive pran li se lapolis nan senmak ki arive pran li e preske tout zòn yo genyen bandi ebyen mesye sa yo yo nan gadavi ebyen o nivo de komisarya senmak. y ap reponn kesyon otorite lapolis yo. Sèvis depatmantal ransèyman li rapòte ke dènye evenman ki sot fèt nan lakou Lyankou li konstitye yon teyoris politik vize a pètibe òd piblik sou kouvè gang ame yo epi yon senp aksyon kriminèl òkestre pa gang yo menm. Ebyen n ap di w ke dispozisyon deja pran ebyen pou kapab rasanble evidans pou yo kapab konstitye yon dosye solid ebyen pou kapab kontrent otè entèlektyèl epi moun ki ap egzekite yo pou yo reponn ak ke yo menm yo fè ebyen enfòmasyon yo se o nivo de sèvis depatmantal kominikasyon nan latibonit kote ke yo arete 3 mesye sa yo ke n ap gade la gen 2 Yo menm se baz gran grif e o nivo de ti rivyè de latibonit gran grif baz savyen epi tou gen youn se o nivo de bandi e ki e nan zòn e sa ke n ta rele zòn e e grand salin e di ke grand salin ki li menm ki e gen bandi tou e ben nap di ke entèpelasyon vandredi 13 janvye 2023 a nan lyankou komin de e depatman latibonit e ben 2 prezime bandi e baz gran grif. e ki syeje nan Savyen a Petit-Rivière de l'Artibonite e byen selon lapolis arestasyon fèt swit ansanm avèk enkisyon ke yo tap fè nan zòn nan. E byen nap di ke lapolis ki li menm ki reyisi kout filè sa swit ansanm avèk yon operasyon ki te mennen konjontman a Lyankou pa ajan inite depatmantal de mentyen de lòd udmo Sen Mak e se e de Gonayiv e byen prezime e bandi sa yo ki idantifye pa sèvis depatmantal ransèyman Ebyen kòm yo menm yo fè pati de gwoup gang Savyen e ke tout moun konnen ki rele Gran Grif. Ebyen e nap di ke e o nivo de e Gran Grif nou konnen ke e genyen chèf gang e baz Savyen an ki rele Odma Lwisen. Nou konnen ke nèg sa k tap fè lapli e lebotan ebyen li arive li te arive mouri ebyen jodi a. dize 14 la e li fè 2 zan depi ke gen yon gwo gwo direktè depat mantal ki rele Jacques Ader ki te tire misye ebyen misye te mouri e anpil moun te panse ke ta pral gen sa n ta rele lapè ebyen o nivo de baz la ebyen baz la se kounye a gen yon bandi ki rele Luckson e ki li menm e Luckson e se li menm ki sanse ap bay e pwoblèm o nivo de e e e e e Saryen. Ebyen se li menm ki sanse responsab li. Nap kite dosye sa toujou nap rete nan menm kad dosye bandi kounye a nou prale nan kad e site endepandans la Gonayiv ebyen nap di ke genyen yon gwo operasyon ki te mennen ebyen yè swa ebyen o nivo de e la polis ansanm avèk komisè gouvènman mèt Cyr Agazius ebyen fòk nou di ke e mèt Cyr Agazius ki li menm ki reprann kont e kranpon li. Ebyen li te komanse ap fè yon pakèt bann gwo travay la o nivo de Gonayiv, ebyen genyen minis Dorcé ki li menm ki te mete l kanpe, ebyen li te pran yon lòt mesye ki te yon lòt komisè gouvènman ki sanse kraze tout travay li te konn fè men se kounya misye komanse reprann. Ebyen n ap di w ke operasyon polisyè ki te mennen nan fyèv. gang ki rele Bwa Kale nan Gonayiv, ebyen yon enpòtant operasyon polisyè ki te mennen nan lannwit jedi 13 pou louvri vandredi 14 janvye 2023 nan Twou Sab, fyèf gang Bwa Kale. Gen 8 manb nan gang sa ki netralize e kote ke gen. 4 ki mòtèlman blese, sa vle di ke mesye sa yo yo blese, yo mouri ebyen nan kad operasyon konjwent ebyen brigad entèvansyon e komisarya dè Gonayiv epi udmo e nan latibonit ebyen nap di w ke gen 4 yo arive e jwenn arestasyon jan ke nou konnen ni ebyen nap di w ke mesye sa yo malgre ke yap. touye yo ebyen sa pa anpeche ke bandi yo menm yo sanse ap fèt bandi yo san pwoblèm nou ap kite nap toujou rete nan menm kad dosye banditis la ebyen nou konnen ke ki ap fè la yn de laktyalite ebyen jan ke nou te diw li ebyen nan kad ebyen operasyon lapolis nan vil Gonayiv ki mennen nan lanwit vandredi e jedi 13 pou rive vandredi 14 ebyen nap di ke. e yo arive mete anba kòd ebyen yo demantele sa n ta rele yon gwoup gang ki pote non Baz Bwa Kale nan katye Twou Sab, komin Gonayiv ebyen pandan operasyon sa a ajan lòd yo rive mete anba kòd 4 prezime bandi epi yo sezi plizyè materyèl ki te an posesyon bandi yo ebyen fòk nou do ke nan kad operasyon sa a gen 4 nan bandi yo ki arive pèdi lavi yo ebyen nan boukante e kout bal avèk lapolis Ebyen e konsa ke bandi yo menm yo arive e mouri, ebyen jan ke e nap gade li mesye te gen yon jeep ke e Jimmy m panse ke ou gen imaj yo, wap gade pou wè mesye te gen machin yo, ebyen e mesye sa yo fok nou fè popilasyon gade yo si gen fanmi yo, ras yo, ebyen pou yo menm yo kapab wè koman ke e bandi yo menm yo sanse tap bay anpil pwoblèm, ebyen e jan ke nou ap montre w la nap gade pou nou wè pi. tole mesye yo menm yo genyen la a vezi ke nèg yo pa gen sengo pwoblèm yo gen tout afè yo e nap gade pou nou wè 5 grenn katouch epi avèk kè pistolè yo ebyen nap do ke gen 4 ki arive mouri ebyen nan e mesye sa yo ann gade pou nou wè vizaj mesye yo syo peyi a fini mwen wap gade pou wè moun ou ta wè ki ta pèsonaj ebyen se yo menm tou ki fè pati de gwoup gang ki genyen o nivo de site endepandans la gonayiv ebyen jodi a men se ki sa ke peyi a li menm li sanse lage la. N ap tounen e n ap kite dosye sa a, nou prale dirèkteman o nivo de yon gwo kout filè ke lapolis li menm li fè jodi a ebyen o nivo de kapital la ebyen n konnen ke Prophète Berger ebyen misye li menm li te bay anpil pwoblèm e nou konnen ke e avan n al pale de arestasyon nen ebyen an n al fon ti gade videyo Epi ke misye li menm li te ansanm avèk youn nan bandi yo Ti Lapli kote ke misye tap pale avèk Ti Lapli ebyen depi lè sa gen anpil moun ki di ke ebyen yo te sipoze kòman chache misye pou yo arete l men misye li menm li te nan mawon li te kache ebyen lapolis li menm li pat kapab jwenn li ebyen jodi a yo fè yon gwo kout filè kote ke yo mete l anba kòd ebyen e jan ke nou di w li ebyen Pwofèt Bèje ebyen misye li menm li sanse anba kòd. Ebyen nou prale pou n di w ke onivo de Direksyon Jeneral Kowodinasyon de Près e de Relasyon Piblik, DDOP, kote ke entèpelasyon de Berje Modèn ensi koni, ebyen Pwofèt Berje Modèn ensi koni a ete entèpele pa Lapolis Nasyonal Dayiti onivo de la Jiridiksyon de Pòtoprens, ebyen jounen 14 Janvye 2023, misye se aktivman yo t ap rechèche l, men pa fòs de lòd yo, ebyen misye la a e yo konnen li. Ebyen sou rezo sosyo kòm pwòch gang rejyon metwopolitèn epi misye se alye Ti Lapli, chèf gang notwa de Gran Ravin pou se gen enplikasyon l nan plizyè ak de kidnapin, anpil kidnapin ki ap fèt ebyen Pwofèt Bèje li menm li ladan l. Ann al gade yon ti ekstrè kote ke misye li te avèk zam li, kote ke li menm tou li t ap pale avèk chèf gang li an ki se alye li Ti Lapli. Ann gade. Modern m avek frem ti lavli e granm maten la depi granm maten nou nan gran avin nap pran pil respè pil love avek ti mesye yo la amèn avek ti lavli nan gran avin amè m pa konnen kisa ki mesaj ti lavli li menm lap pote pou la jenès la pou tout moun. Non m voye mesaj map voye pou tout moun la jis map voye yon mesaj men pou tout moun wè konprann sa kap pase nan peyi a men yap ba nou nou pote yo se pa nou ta vlel sa vle di leta peyi nou ki mete nou nan konprann nan sitiyasyon jan nou ye la yo. Jis nou menm nap goumen poun wè kòman nou ka gon chanjman a on tap di lòt jèn men mpap jis di anyen ki avanse jis tout moun wèl map ofèt la la anpwann se tou. Ok an mesaj pou fèt bèje nan vèk ti lapli nan gravin ke bondye beniw ok. Vwala nap gade video a la bon se su e sèten men se kanmenm trè grav Pradel akizasyon sa paske la non sèlman nou wè video an men video an li sou sit lapolis lan egalman. Nenpòt moun ki ta vle al wè l lapolis deja mete l sou paj ofisyèl li sètadi ke jisteman atachman e pou fo pwofèt bèje men pa jan nou di l nou pap di pwofèt fo pwofèt bèje avèk ti lapli bon e ankò la e m panse se avoka misye ki pral eseye pwouve demanti eske misye se te nan zafè kidnaping ou pa men nanpèch e se kanmenm serye akizasyon yo medam mesye e nan dosye sa e wi pradel men la la nan video sa nap raple son ansyen video ke li te fè egalman e son ansyen video depi sou prezidan jovenel moïse ou konn nèg sa yo te ba yo te tèlman fasil pou yo yo te konn fè sa yo vle Ebyen se sa kap pase la e misye te misye te menm bay eksplikasyon li te menm di zam sa yo li menm kòm blofè kòm mantè kòm tout rès fo pwofèt yo li te di ke se priye se pou misye di se priye li te vin priye avèk ti lapli wi brother misye fè konnen se priye li te vin priye avèk e e moun ki nan vilaj de Dye. Se rezon sa li te vin mande lapè. Ou konprann? Men, antouka, ke avoka al eseye pou pwouve ou demanti sa yo di a. Men, antouka, se serye. Se serye, arestasyon sa a. E nan kad fo pwofèt bèje, frè pa m. Wi, nan Abdo Clay se youn nan moun ki ban anpil pwoblèm, kote ke nou konnen ke misye li menm li te kache malgre ke te gen yon manda ke te fè pou yo te arete l, misye te nan kache. Talè, talè, jis yon segond, jis yon segond, medam, mesye, la, ok, nou pa gen pwoblèm, ke yo arete fo pwofèt Bèje, ke yo arete lòt moun, nou pa gen pwoblèm. Men kounya la, nou toujou di l, fòk lajistis la pa gen fòs de kote. Pandan m wè ke mesye yo vle, bezwen moutre ke yo gen volonte ap arete moun, ebyen, an nou menm nou bay polisye sa yo, 72 è, pou yo arete Badjo. Fok yo arete seri de moun kle nan asasina prezidan Jovenel Moïse medam mesye. Gen seri de moun nou konnen ki gen manda dèyè yo jiska mentnan yap pwomne ou ta di se an vakans yo ye. Si la polis ap me travay vreman konsa, si vreman mesye sa yo gen volonte tout bon pou pou yo komanse kredib bo kote pa nou, gen seri de moun kle, seri de moun ki enplike nan lanmo prezidan Jovenel Moïse m panse ki ta dwe arete. Pwofèt bèje sa son ti mouton li ye. Sa poko anyen la medam mesye. Sa se du cinema pou mwen menm diw pou pou menm ok pi gwo danje ki gen nan peyi an la se pa pwofèt bèje byen ke se pa defann nap defann li non men pa rapò ak moun ki enplike dirèkteman nan lanmò prezidan Jovenel Moïse seri de moun ki tap menase prezi ah bon nou konnen yo nou konnen yo medam mesye nou konnen yo men yon fason poum di gen lòt moun ki bokou pli enpòtan men nanpèch depi nou jwenn yo se poun arete yo tout san zeksepsyon pou lajistis Pa gen fòs de kote, a se moman la, sa ap fè nou plezi a tout kè nou pou nou di bravo komisè, bravo lapolis. Men la, se pa sa nou wè k ap desine la. Men nanpèch, se yon debi kanmenm. An n ret pozitif. E wi frè pa m. Wi, n ap avanse nan menm kad enfòmasyon yo. Ebyen, nou konnen ke genyen yon pwisan chèf gang Ebyen gwoup 400 mawozo ki tiye pa lapolis Skinny ensi koni se ti non sa a ke chèf gang ki ap opere nan Kwadèboukè a li menm ki mòtèlman blese ebyen pa lapolis nan aprè midi samdi 14 janvye 2023 ebyen selon yon sous ke n fè konfyans ebyen se mandèy epi terè nan lokalite Pikan non lwen de Pakè Kwadeboukè a, ebyen misye la a se li menm ki tap dirije avèk akolit yo ebyen nap diw ke Skinny ensi koni misye e lapolis arive touye e misye se yon bakòp de polis denome 3 zonbi on te on tiye pwi brile ebyen Skinny en chèf de gang de la baz 400 mawozo dirije pa lanmò san jou ebyen se sa ke on temwen li menm li fèn konnen e gen moun ki deplore kriyorite viktim nan lokalite Pikan on rezidan ki afime ke Skinny a été tué au marché Kalalou ebyen e qu'il était de la zone, sa famille réside actuellement en France se sa ke l di ebyen nap do ke Skinny ebyen misye la fanmi l yo se en France ke yo menm yo ye ebyen nap presize w ke komin kwadèboukè ebyen ki rete depi plizyè ane la yon defi pou fòs de lòd yo ki yo menm yo poko janm kapab jwenn yon bòn fòmil pou kapab mete hors d'état de nuire ebyen bandi ame yo ki ap semen dèy epi laterè o nivo de popilasyon an, popilasyon ki bezwen viv li bezwen al lakay li ebyen popilasyon li menm li plis nan kache kote ke se bandi ki yo menm ki okipe zòn kwadèboukè ebyen nou raple nou ke bandi chèf 400 mawozo a misye alèz malgre ke kominote entènasyonal la di. Ameriken di l ke li mete milyon e pou yo kapab pran misye, ebyen misye li menm li toujou e nan lari. N ap rete nan menm kad dosye ensekirite yo, gen yon sitwayen dominiken ki arete a laewopò Tousen Louvèti ebyen pa lapolis nasyonal Dayiti ebyen ajan biwo de lit kont le trafik de stipefyan BLTS yo apreyande jounen vandredi 13 janvye 2023 ebyen nan aewopò e Toussaint Louverture le nomme Ayala Lopez Ronald Domingo ebyen daprè enfòmasyon ki rapòte pa enstitisyon polisyè a ebyen misye li menm yo tap ak rechèche li ebyen pa la jistis dominikèn pou enplikasyon sispèk li ebyen nan lanmò Anthony Garcia. Ebyen fòs de lòd yo ki yo menm yo arete Ayala Lopez Ronald ebyen Domingo alò ke misye li menm li te an partenans pou li menm li wè si li te kapab e kite pou l ale o Meksik an posesyon de yon paspò panameyen a endike lasous polisyè. Misye gentan chanje e paspò li, li gentan chanje nasyonalite l ebyen kounye a se panameyen ke l ye ebyen nap do ke lapolis li menm yo tap veye misye pou yo ka arete l ebyen te gen yon manda damne entènasyonal e ki te fèt a lankont di prezime asasen e li menm ki dwe reponn ansanm ak kesyon anketè BCN, Entèpòl e dcpj yo avan ke yo menm yo ekstrade misye vè la Repiblik Dominikèn. Ebyen se pa sèlman Ayisyen non, menm Dominiken yo la lè ke nèg la al fè yon aksyon ebyen li gentan jwenn paspò ebyen paspò pou li menm e li kapab kite peyi a mezanmi sa son gwo gwo koze nou panse ke lapolis te fon gwo kout file la piske nou konnen ke o nivo de entèpòl ebyen yo menm yo sanse ap travay seryezman. Nap kite dosye ensekirite a nou ap avanse nan menm kad enfòmasyon k sanse ap domine aktyalite a ebyen nou ap avanse ebyen poun di w ke genyen.